Finalman pèp ayisyen, enfòmasyon an pran lari. E de fèt, nou menm k ap tande, k ap gade la a, nou pral gen tout detay. Jodi a nou yon sèl deba k ap fèt nan sosyete a, kote ke s on sèl pawòl k ap pale ki sa li ye. Entèvansyon militè, entèvansyon militè, tout moun ap di, doze sa a li inevitab jisteman pou ke entèvansyon militè ap fèt nan lakou peyi Dayiti. E finalman, nou jwenn dosye a. Ki sa bagay la ye? Reginald Boulos avèk kavalye Paul Kal ki se Dimitri Vob pèp ayisyen. Mesye yo sèmante sou vi yo. E ke mwad jiyè kap vin la a, jiyè 2023, pap pran yo deyò peyi a. Mwad jiyè kap vin la a, Dimitri Vorb, Reginald Boulos deside pou ke l pa pran yo deyò peyi a. E si nou menm an tan ke Ayisyen, si n ap swiv batay jewopolitik k ap fèt la a, sou nou menm kòm Ayisyen, nou kapab konprann sa k ap devlope a. N ap wè ankò yon fwa, e ke prezidan dominiken an, ki se prezidan Luis Abinadel, deside pou l mete pwa nan balans la ankò, yon lòt vitès de kwazè, kòm si n a di w, sou dosye entèvansyon militè lan. E nou wè ke misye debake nan yon somè ki tap fèt nan peyi Lajantin. Se kòm si m ta di w, Prezidan Abinadèl se prezidan lil lan e ke li mete Ariel Henry nan peyi Dayiti kòm premye minis ki pou dirije peyi a pou li. Paske wè plis deba ke misye aksantye sou li nan somè kòm si m ta di w ki fèt nan peyi Lajantin nan. Se ke se dosye peyi Dayiti, entèvansyon militè, entèvansyon militè. E entèvansyon Ariel Henry, se kòm si m ta di w misye di Ariel Henry men sa ke m pot ko di, al fè swivi sa pou mwen nan somè lan. Efektivman, deba tou lè 2 mesye sa yo, li ale nan menm sans lan. Jodi a, gen yon grenn bagay pou ke nou menm antanke Ayisyen nou konprann. Ki sa l ye? Paske nou se gran timoun, nou pa egare, e sa k ap fèt la a, l ap fèt kont nou menm. Genyen ansyen prezidan Repiblik Dominikèn nan ki se prezidan Lyonel Fernandez ki deside pou al nan menm sans prezidan Dominiken aktyèl lan ki se prezidan Luis Abinadel. Misye di w klèman yon entèvansyon militè nan peyi Dayiti li obligatwa. Pa gen lòt posibilite pou Ayiti soti nan sa ke l twouve l la si pa gen yon fòs militè etranjè ki pou debake nan peyi sa pou vin demantle gang yo nan peyi an. Men sa ke ki pa janm fè deba, La Repiblik Dominikèn nan Karayib lan la, se yo menm ki nombè wonn nan sa nou kapab rele sèvis dentèlijans. Yo trè efikas nan sans sa a, depi w tande Labrik Dominikèn ap mennen yon ankèt kote m ap pale avè w, depi w wè l di w 30 minit, 30 minit, 40 minit, 40 minit, di w 2 jou, 2 jou, l ap ba w rezilta ankèt lan. Yo gen yon sèvis ki byen chita nan pwen sa a. Sa ke yo pa janm di nou menm kòm Ayisyen, e sa k koz mwen toujou di, Ayisyen frè m sè m yo k ap viv Beladè, Ayisyen frè m sè m yo k ap viv Dayabong, k ap viv Wanament, Ayisyen frè m sè m yo k ap viv fwontyè m kapab di Ansapit kole avèk Pèdènal, nou menm k ap viv Malpas, Jimani. M di nou gon grenn bagay pou ke nou fè. Si nou anvi ede tèt nou, bay peyi nou yon bourad. Monte dè brigad vijilans. kote ke chak grenn Ayisyen nap fèl nan sans papa Desalin, kapwa laman Boukman nan. Nap file manchèt nou de bò. Lajounen kou lannuit, nap rete arebò fontyè lan. Kèlke swa bourik kap soti an Dominikani, ki gen sak pay sou dol, ki gen gwo sak ladanl, Enben jisteman, n ap kanpe bourik lan, n ap fouye l de la tèt o pye, n ap gade ki sa k ladan l. Depi nou jwenn zam, nou jwenn katouch ladan l, enben jisteman bourik sa a, nou menm k ap travay se poukont li an, pa gen de bagay pou ki n fè. Retire tèt bourik sa de kò a, epi pou nou pa janm gwo lòt bourik k ap soti an Dominikani, ou di mwen se pou bourik sa a, pa janm rantre an Dominikani, al pran sak pay bal, sak pay katouch, ou di mwen zam pou rantre sou teritwa pa nou an. Kelke swa machin nou wè ki gon chofè ladanl kap rantre avèk anpil bwat, lè n fouye bwat yo, nou jwenn katouch, nou jwenn zam ladanl, ebyen nou gon grenn bagay pouki nou fè. Chofè sa kap kondwi kamyon an, nou pa bezwen poze kesyon, jis pranl met tèt li sou yon gwo bout, yon gwo bout planch oubyen yon bout bwa, retire tèt la de kò a. Ou pap janm gen chofè sa ankò ki pral brote bal an Dominikani pou rantre n Ayiti. Kèlkeswa motosiklèt, kèlkeswa moun k ap pase apye an, fè menm kichòy lan. Ou p ap janm gen sa ankò, lè sa a, ou trase yon egzanp drastik sou moun sa yo k ap reflechi mal, k ap fè biznis bal, soti Repiblik Dominikèn pou rantre ann Ayiti pou al bay lanmò san jou, pou al bay djèf nan Kanaran, pou al bay nèg je pèp, nèg je nèf. Ou p ap janm gen sa ankò. E lè sa a, nèg ou genyen, kap reflechi mal nan peyi an, ki te anvi al antre nan biznis la tou paske yo konnen l gen kòb, enben ou konn sa k pase? Yo ap fè 50 mil refleksyon avan ke yo antre ladan l paske yo gentan konnen Beladè ap tann yo, Dahabong ap tann, Djimani ap tann yo, Ansapit ap tann yo, epi Wanament ap tann yo. Ou di mwens tout lòt liy fwontalyè, 95 liy fwontalyè ke nou gen avèk Repiblik Dominikèn nan, ou di mwens 94 lan, yo konnen ke nap, ya, gen des Ayisyen avèk des brigades tèt chaje, manchèt file de bò ap tann yo. Nèg la ap reflechi anpil. Kriminèl la pi pè mouri pase tout moun debyen nan peyi a. Pase tout moun l ap fè mal yo. Ou konn sa k pase? Sa ke La Repiblik Dominikèn pa pa janm di nou, e se la m ap di nou klèman, se oligak kowonpi yo ki mete yon, ki mete yon lòt vitès de kwazè nan demand dentèvansyon militè lan. Yo pa, yo pa janm di w klèman, nan moman n ap pale la a, volim katouch k ap touye moun nan peyi Dayiti yo, se an Repiblik Dominiken li soti. Yo pap janm di w sa. Paske biznis sa la ap mache trè byen. Gen de kolonèl Dominiken k ap miltimilyonè nan moman map pale avè w la. Nan biznis bal lan. Y ap fè l avèk yon seri de otorite nan peyi Dayiti. De nèg ki te otorite nan komin Kwadèboukè. Ki ap tiye moun nan peyi an. Y ap fè l avèk yon seri de òm dafè oligak kowonpi. Gang ki vin plase yo an Repiblik Dominiken nan moman map pale avè w la. Biznis sa ap mache. Lanmò Sanjou pa manke bal. Ti lapli pa manke bal. Je pèp la an jeneral pa manke bal. Kote yo soti? Yo pa soti Etazini. Nan moman m ap pale avè w la, yo soti egzakteman lòt bò fwontyè nou an. Sa k pou konprann ap konprann. Jodi a nou klè sou sa. Deba k ap fèt nan sosyete a, li pa lòt ke dosye ensekirite oke entèvansyon militè a. Nou jwenn dè responsab jisteman nan laprès ap pale de li. Yo di klèman pa gen lòt posibilite. E m kapab konprann gen de moun ki kapab pran deklarasyon ke tout, kòm si moun yo fè piblik, moun ki pran responsabilite yo an, yo jije l mal, kèlke pa, men ban m di nou grenn bagay. Yo mete nou devan fèt akonpli. Se sèl pèp ayisyen an ki poko pran lari pou ke yo, yo, yo egzakteman jistifye sa ka, sa ke Ariel Henry mande an. Ki sa bagay la ye? Ariel Henry touye anpil moun nan peyi a pou nèg yo. Lè n di Ariel Henry, bò ame li nan moman an, se sdp, André Michel, Majorie Michel, Rosemila Petit Frère, epi Edmond Supplice Beauzil avèk tout ravèt kriminèl ou konnen yo. Paske pou jwenn entèvansyon militè lan, fòk vyolans lan rive nan yon nivo ekstrèm kote ke pèp lan pap ka respire ankò, kote tout popilasyon ap revòlte, y ap di yon sèl bagay, ba nou blan, ba nou blan. Malerezman pou nèg yo, e malerezman pou pèp lan tou, pèp lan ap fè rezistans. Yo kanpe fèm. yo di yo pa bezwen militè vin pile sòl papa Desalin nan. Men tou, e pa fòt yo tou kèlke pa. Paske yo wè sa ke yo sot pran pandan anviwon 15 lane avèk minustah nan peyi an. Vyole pitit moun, fè masisi avèk ti pitit gason moun, sa vle di vyole pitit gason moun, fè tout kalite zak malonèt, fè yon pakèt pitit nan peyi an, epi vire do yo ale. Lage kolera nan peyi an, vire do yo ale. Nou pa gen dedomajman. Nou viktim. Enben sa, li te ton gou amè nan bouch chak grenn Ayisyen. Menm si pèp Ayisyen ap rakle avèk gang yo, men yo di si se pou militè yo, finalman y ap rete ladan l. Ariel Henry di nèg yo, enben m pral fè pèp sa a pran responsablite l. Yo fout nou premye masak nan Bibwaye Kwadèmisyon, Chada. Kiyès yo ba yo fè ba nou l, yo fè gang 400 mawozo ba nou l. Yo ranfòse 400 mawozo, yo vin fè l kraze lòt gang je 9 k ap dirije pa chen mechan nan kwadèmisyon. Ou ta panse ke gang ap goumen avèk gang, ou ta plis wè afwontman ta ap fèt kòmsi m ta di yon kòmsi yon atak fwontal kont lòt gwoup ame a. Non, li fèt kont popilasyon sivil lan. Ou wè a nèg yo ap antre nan kay moun epi y ap pran fanm ansent. yap fizye yo non sèlman yo ba yo bal nan vant apre sa yo ba yo bal nan tèt sa vle di ke nèg la rasire l ke li tiye ni manman an e ti bebe k nan vant lan epi kèlke pa yo filme yo rapid vit ou jwenn Pierre Espérance dokimante li di w men ki men ki kantite moun ke yo asasine nan tèl atak e kiyès li di w ki atake tèl gwoup li di w se G9 ki atake yon lòt gwoup nan kwadèboukè ki rele 400 mawozo nou wè nan ki sans. Kom si frap yo ap soti. Kounye a sak pase? Moun kwale misyon Shada fin pran frap sa a? Chen mechan repouse 400 mawozo epi moun kwade misyon anko vin retounen nan baz yo. Moun Shada vin viv lakay yo, moun Bitbwaye vin viv lakay yo. Kounye a Ariel Henry di tèt li klèman avèk tout ekip li an. popilasyon de genlè pa deside pou resabite l. Gen yon ansyen depite Kwadèboukè, e se la bagay la mare jwèt la mare katòz lan, gen yon ansyen depite Kwadèboukè, aktyèman la nou konnen ki pral kandida pou senatè depatman Lwès lan, e misye gen yon ministè nan men l ap gagote, se ministè prive li, ok. e lap fè lajan kanpay li ansanm avèl pa gen anyen kap regle nan ministè ki gen rapò avèk peyi sof ke bidjè a la misye ap dekese lajan san kanpe pou vin pou kòm si m ta di w pou lap fè kanpay li lè eleksyon ta gin ta gen pou l fèt nan peyi a humm m pap site non misye men tonè kraze m nou tout wè kiyès misye pran plezi l nan kwadèboukè selon bon jan enfòmasyon ke nou menm avk nou jwenn avèk fanmi zanmi platfòm sa kap viv nan gedon kap viv nan lasè k ap viv nan Dimiso, nan Kwadèboukè. Gen anpil moun ke yo kidnape nan komin Kwadèboukè e ke moun sa yo tou disparèt. Lè fanmi ap rele, moun ap rele kòmsi nan di yo pou yo, pou yo wè si yo ta ka jwenn kontak bandi pou bandi mande yo ranson. Eske si moun nan nan men yo, yo pa tande bandi yo mande, rele mande ranson ditou. Ki sa k pase? Genyen yon biznis k ap fèt nan peyi an la a ke menm nèg ki nan medya tradisyonèl ki atè a avèk popilasyon an pa vle pale l. Ki sa bagay la ye? Trafik dògàn. Anbasad amerikèn gen bon jan enfòmasyon sou nèg k ap fè l nan peyi Dayiti. E to ou ta, antre nan peyi Dayiti, n ap gen sa nou kapab rele komisyon de verite. Komisyon de verite a, li pral fasilite w gen kontwòl tout nèg ki patisipe nan tout kalite zak malonèt nan peyi sa a. e ansyen senatè, ansyen majistra Jean Gabriel Fortuné avan ke l te mouri l te di l. Li te di si Jovenel Moïse te gen kouraj pou l te mete komisyon de verite sou pye, li pa t ap mouri. Evidaman se sa. E m garanti nou, to ou ta, ap gen komisyon de verite nan peyi sa. E lè sa, chak grenn Ayisyen k ap tande. Nou menm ki nan medya an liy yo, Fouco tak 509, Jimmy moun afè bon TV, Eber Torchon, Deniz, Tcheko pèp la pale Ayiti, sèvitè pa w Enfo Bertho avèk platfòm sa ke w ap tande ke w ap gade la ki se platfòm YouTube Enfo Bertho an, ebyen jisteman ou gen pou ba nou rezon. Paske nou klè sou sa, nou idantifye kriminèl la pou ou, nou idantifye asasen yo pou ou. E nou di ou klèman, yo itilize lavi ou menm pou yo jistifye demand dèd militè ke yo fè. oprè de l'ONU ou di mwens kominote entènasyonal lan. Nèg yo wè ke yo tiye anpil moun nan popilasyon sivil lan, nou pa janm ka revolte e pou nou ba yo kowòm nan demand ke yo fè ya. Paske, pa bliye, se 18 kriminèl, 18 gang, 18 asasen, 18 konze, plis Ariel Henry, ke oligak konwonpi yo fè siyen yon dokiman pou fè, pou mande, pou mande, pou mande èd militè lan. Men pou yo jwenn ni. yo wè pèp ayisyen poko janm kapab solidarize yo avèk deman, avèk Ariel Henry ki fè deman sa. E ben Ariel Henry di tèt li klèman avèk nèg yo, nou pral fout yon vyolans ekstrèm, kote ke nap, nap, nap, nap, nap fè yo, nap, nap kenbe yo nan gòj kote ke yap rakle, yo pap gen lòt opsyon, yap mande blan pou vin pote yo sekou. Nèg yo potko janm ka jwenn sa. Mwa desanm nan, nèg yo tiye anpil moun nan peyi a. Polisye tonbe. Chak Chak ti makak fon pote boure li pran gwoup polisye, yo di ti makak fè videyo l kote ke ou fin fizye yo, epi fè videyo l kote ke w ap koupe tèt yo, montre nou tèt la on bò, montre nou bi kò a on bò. Sa l ap viral sou tout rezo sosyo a, blan ap gade l e n ap fè ekip nou dokimante l. Tout sa k fèt yo, se pou eseye jistifye demand dèd militè lan. Men malerezman! Sa nou genyen kòm polisye nan depatman lwès la, anpil ladan yo se visye, yo viv de kriminèl sa yo, si yo te gen kouraj, si yo te gen konviksyon, m garanti nou, lè konsa yo te gentan fè nèg yo stope sou li ke yo prale a. Pandan ti makak etabli nan lè a, pou pi piti ti makak gentan touye 7 polisye. Pèsonn pa p pale de sa e yo pa p fè nou rapèl la. Premye fwa. Alò premyèman ti makak pran 3 polisye. Li fè w konprann ke se 2 polisye k ap travay pou Toto, Bòlèt, k ap goumen pou tè, k ap fè sesi, k ap fè sela. Li pran yo, li fizye yo, avèk tout, li pran tout machin nan. Epi, li mete yo kouche, li fè vide yo. Li di men bann grapyay, yo voye vin atake l. Sa son mesaj ke l voye bay lòt polisye yo pou revòlte. Pase nou te bezwen yon revòlte! nan pnh la, kote ki pou, pou, pou, pou, pou polisye yo revolte kont Haut Etat Major a. E lè, lè sa Haut Etat Major a ap di Ariel Henry ke mwen depase par les événements, Ariel Henry avèk gouvènman ap dokimante e l ap ekri l'ONI. L ap di pnh la ke nou genyen kòm bra ame nan peyi an la, li depase par événement ki gen la e ke jisteman pa gen lòt posibilite. Ti makak frape pou nèg yo. Esak fè w wè? Ou wè ti makak konnen map pale avè w la? Tonnè kraze m son gang ke nèg yo ekstrèmeman renmen yo gen lanmou, yo gen lanmou anraje pou ti makak nan peyi an la. Paske ti makak fè ekzakteman sa nèg yo vle a. Yo di ti makak touye tèl moun. Ti makak di pa gen pwoblèm, lap fè filatye li gen yon kapasite anraje pou lage kòl atè a. Paske li gen yon pakèt chofè moto, lè yo panse se taksi nèg yo ap fè, se travay yo ap fè, se travay yo ap travay, se antèn y ap bay pou ti makak anlè a. Nan Laboul, nan Fesa, nan Dezire, nan Grenye, nan Bwapiwon. Nèg yo ap fè wout Taraz pou ale dikine nan Kwadèboukè, nan, nan, nan, nan, nan, nan Kafou. Ou pa ka di yo se gang, ou pa jwenn zam sou yo. Men yo gen yon ti telefòn. Yo ap bay antèn sou moun debyen. Enben pèp Ayisyen, m p ap ba nou manti. Nèg yo te di klèman, si ou wè pèp la pa revòlte, enben nou pral atake pnh la. E se la m di, Ayisyen k ap tande m, Ayisyèn k ap tande m, ki nan pnh la, sa vle di lapolis nasyonal dayiti, nou menm ki konnen nou se moun de byen, nou se moun serye, m ap ba nou mesaj sa ankò yon fwa. Ou wè n ap kriye? An verite kè m fè m mal pou nou paske nou poko kriye. Plan André Michel de SDP. Hum tande m byen wi mwen di nou bwa ame gouvènman sa a bwa ame ki operasyonèl pou gouvènman an plas la li rele sdp ki gen nan tèt li André Michel e misye san kè misye san pitye misye klè sou sa si pa gen yon entèvansyon militè nan peyi a eleksyon pap fèt pap gen revizyon konstitisyonèl pap gen mete CEP sou pye pap gen konpwomi politik nòmalman. pa gen lòt opsyon, se entèvansyon militè. André Michel avèk ekip li di klèman, pou nou fè l, Frantz Elbé ap oblije ba nou kout pen. Ki kout men li ye? Lè yo di Frantz Elbé jisteman, nou pral atake polisye yo, ou pap bay replik. Si m manti, n a va demanti m nan kad emisyon sa a. Si w gen yon ti kal kapasite, alò antanteke fanmi zanmi platfòm Youtube Info Bertho, nou gen kapasite sa a. Fouti analiz pou w wè. epi w ap konprann avèk otan de fasilite lè polis yo fin viktim. Al fè yon flashback sou prezans Léon Charles nan tèt lapolis nasyonal Dayiti pandan ti tan li te genyen sou Prezidan Jovenel Moïse. Lè lapolis fin viktim ou di mwens bandi yo fin frape popilasyon sivil lan avèk otan de rapidite, èske w pa wè Léon Charles konn al bay replik? Bandi yo pa t alèz. Vitelòm pa t alèz. Lanmò San Jou 400 Mawozo pa t alèz e Leon Charles se nan fyèf ou l ale. Gade, nan moman n ap pale la a, Frantz Elbé nan tèt lapolis la. Twa polisye asasinen nan egzèsis fonksyon yo nan Petyonvil la, nan Metivye. Yo pran nan yon anbiskad. E se konsa y ap touye tout polisye kote m ap pale avè w la. Etone kraze m, objektif André Michel avèk gwoup nèg li yo se asasinen yon senkantèn polisye nan mwens ke 2 mwa. E m garanti nou sa, nèg yo ap atenn chif sa a. Paske nèg yo wè, pou ane 2022 a, yo touye 52 polisye. Yo pa jwenn entèvansyon militè la. Enben jodi a, yo deside nan mwens ke 2 mwa, y ap fout touye anviwon 50 polisye pou yo wè si enstitisyon pnh la p ap konplètman bandan raje nan tout lari nan Pòtoprens lan kenbe zam alamen. Kounye a, p ap gen lòt posibilite. Y ap di si polisye kapab kenbe zam nan nivo sa a, y ap rantre nan èpòt, y ap rantre nan tout biwo Leta, y ap boule, y ap kase brize, y ap al di se teworis y ap fè anbasad amerikèn. dokimante menm poul di yo klèman se de teworis ki nan lari pòtoprens lè sa se rete wap rete wap wè san ke la près pap menm anonse san ke nou pap gen enfòmasyon an wap wè elikoptè a goch elikoptè a dwat se parachit se blan kap degaze se blan kap debake se dron kap si m te kap anvayi peyi a wap wè militè anvayi wap wè peyi a tou nwa oubyen tou wouj koulè l ye a m pa konnen kaka jako m pa konnen nèg yo ap anvayi w avèk militè. Enben jout jodi an, mwen vini pou m di nou klèman, oligak kowonpi yo kenbe nou nan gòj. E w ap wè tout polisye ke y ap touye nan anbiskad, w ap jwenn DG lapolis ki la a, li pa pral fè pyès entèvansyon, li pral bay bandi an replik. Di m depi avanyè, ke polis yo asasine nan Petyonvil lan, di m kisa w wè k fèt kòm operasyon? nan baz Vitelòm, zewo. Polis yo asasine, egzatteman nan, Nyanyankou, nou zon, ou di mwens, gang Savyan, gang Gran Grif lan. Di m ki operasyon ou wè ki, kòm si m ta di w, o, ki, kòm si, ki, ki prepare, ki pral atake gang yo. Zewo. Ki sa k fè sa? Paske, s on batay politik k ap fèt, se lavi polisye ap itilize pou yo fè l, men lavi yo pa di yo anyen. E m ap di polisye yo, nou gen fanmi. Mwen wè yon manmi k ap rele, kè m fè m mal. Manmi ap rele pou pitit gason kel genyen li pèdi. Manmi an di yo menm sil ta ansent li fèk 50 mil timoun li pa kwè lap janm ka fon pitit gason konsa ankò. Gason vanyan. Sa vle di kwè son manman ki te fyè de pitit gasonl lan ki te nan lapolis. Kap sèvi peyil. Menl wè pitit li ap pase konsa. El gen enfòmasyon li gen nouvèl ke alò li pran li pran nan nouvèl ke pitit li an se chyen kap manje kadav li. Paran an pwovens. Paran ayisyen. peyizan, lè pitit yo, yon vagabon fè l mal nan Pòtoprens, yo gon grenn bagay ke y ap tann, y ap tann kadav la. Kadav yo ekstrèmeman enpòtan pou yo. Men lè w wè yo kite chen manje kadav yo, sa vle di ke fanmi sa a ou devaste l, ou fini ansanm avè l. E m pral di nou egzatteman se ke nou menm kòm de polisye ki gen zam nan men nou, k ap fonksyone legalman nan peyi a, ki wè tretman y ap ba nou, si ke nou pa pran responsabilite nou a pati de sa ke m pral di nou la a, m garanti nou, mwen menm pèsonèlman, kè m fè m mal wi, lè moun mouri, men tonnè kraze m gwo nivo m ap rive, m ap tèlman abitye ak kadav polisye, lè m mouri m ap, lè m tande yo di m yo touye, yo touye polisye m ap di konbyen, ki kote, tèl bagay, sa vle di pa p fè nou ni cho ni frèt, paske nèg yo ap vin fè nou abitye avèk kadav, menm jan yo fè ayisyen abitye avèk kadav pèp ayisyen an, sa vle di lè yon ayisyen mouri, ou sa pa menm fè w ni cho ni frèt, lontan lè w tande yo fizye yon moun. Paske ou jwenn tout moun ki te kouri al nan espas sa a pou al gade sa k ap. Paske se yon dram ke l ye asasinen yon moun avèk zam. Enben jodi a, pou nèg yo fè patwon yo tounen nan peyi a, y ap touye nou grenn pa grenn ki gen zam nan men nou ki se de polisye nan peyi a. E m pral esplike nou sa pou n fè. Si n pa fè l, mwen menm m p ap gen pou m pèdi tan pale de nou ankò. M ap vin la a. m ap pase mizik m pale avèk pèp la e m pral pale avèk peyizan m yo kòm m se yon peyizan m ap kanpe pou m defann peyizan m yo m ap di popilasyon ayisyèn nan k ap viv k ap viv jisteman nan vil pwovens yo plis fokis nan nan elvaj nan agrikilti lan pou nou kapab fonksyone nan peyi sa a. Men gade fè tout sa ki n kapab, lon kriminèl sot nan Pòtoprens lan, jis pran tèt li retire l de kò a pou l pa vin pouri pwovens lan ba nou. Men bliye kote k rele Pòtoprens lan, paske se vòlò, se gang, se asasen, se abolotcho, pa gen moun de byen la, si te gen moun de byen m garanti w yo t ap fè yon revolisyon kont kriminèl k ap asasinen moun nan peyi sa a. E m pral di nou kichòy la egzakteman jan ke li ye a. Avan ke nou travèse nan tout gwo pwen ke nou pral abòde ansanm avè w nan kad emisyon sa a, jisteman, avèk tout respè, tout estim ke m gen pou nou, m ap salye nou, avèk kè kontan. Bonjou e bonswa tout moun, depandamman de ki kote ki lè wap tande nou e wap gade nou an. E jisteman emisyon sa a, nou dedye li avèk tout fanmi, zanmi e platfòm sa a ki gen de moun ki nan lapolis ki viktim. Nou voye senpati nou, nou voye e jisteman e sa nou kapab fè. Nou pa gen lòt bagay non. Nan peyi dayiti se rest in peace, ou konprann sa m met di w lan, voye senpati ou, tout kondoleyans, tèl bagay, tèl bagay. Se sa ke nap fè. Mwen menm, m di nou grenn bagay. M pa di ke m son pwofèt de malè. M pa di m son prevwayan. Men sof ke m di nou, kèlke pa, selon analiz ke n fè, swit avèk jan ke nèg yo ap fè batay politik la la, enben m nou prevwa men sa k ka rive nan jou ki pou vin la yo, si ke ou menm antan ke polisye, ou pa pran de dispozisyon. Sa vle di ke batay pa w la, li dwe kòmanse fèt apati de mètnan. Infobert 3 à l'appareil, ankò yon fwa pèp ayisyen. E efektivman, si ke nou pa pran de dispozisyon pou ke nou fè tout sa ke nou konnen pou nou eradike move grenn sa yo ki anvayi espas la, ki pral pouri tout bon grenn yo, enben jisteman m garanti nou, apa nan 4, 5 an ankò, ou ka rete ou pa jwenn 3 Ayisyen ki gen konviksyon, ki respekte tèt li nan peyi Dayiti. E m garanti w ap jwenn moun wi, men w ap jwenn vòlò, w ap jwenn restavèk oligak kòwonpi, w ap jwenn kriminèl politik, w ap jwenn asasen politik, e w ap jwenn gang ki swadizan rele tèt yo moun k ap defann dwa moun. Paske peyi a pa p ret bon moun ladan l ankò, tout bon moun yo, swa yo asasine yo, oudimwens yo kouri kite peyi a pou yo pa gentan asasine yo. E m ap di nou pran responsablite nou. Vwala, jan ke n te kòmanse ansanm avè w. Nou di w klèman, jodi an gen yon sèl deba k ap fèt nan sosyete a, se ke tout moun ap pale yon sèl bagay, menm responsab medya, menm bawon nan medya, menm tout gwo patwon, menm tout nèg ki nan politik, gen yon grenn analiz ke yo ap fè, menm tout swadizan sa k rele tèt yo jounalis eksperimante, ki gen 27 an ap fè bèk fè dèyè mikwo, se yon sèl deba k ap fèt, èske nou bezwen entèvansyon militè lan? Eske nou dwe genyen l? Gen anpil nèg ki di ke, alò piblik, piblikman nan radyo, o nou pa bezwen entèvansyon militè, men pa konsekan, lè yo an prive avèk ekip yo, yo di sèl mwayen pou n soti nan sa ke n twouve n la a, se blan an. Y ap fè ipokrizi. Yo pran pòz patriyòt yo an piblik, men kèlke pa depi yo an prive, enben jisteman, pa gen bagay patriyòt, nèg yo se blan ke l ap tann pou vin jisteman demantle gang yo ke yo menm yo fin mete ankò. Anpil moun mande Info Bertho jisteman ki pozisyon ou menm kòm jenn gason ki toujou ap batay nan medya a sou sitiyasyon k gen la a? Eske ou panse ke Lapolis Nasyonal Dayiti ap kapab wetire nou nan sa ke n twouve n la a? Mwen menm m reponn konsa, menm jan ke m toujou fè l, m di klèman, wi, Lapolis avèk ti konn gout lame ke nou genyen an te kapab wetire nou nan sa ke n twouve n la a. E m klè sou sa. E m al pi lwen m pran egzanp paske fò m elabore. Mwen di imajine nou, lè Mèt Lucmane Delille te minis jistis pandan 4 mwa. Kidnaping, se te baz 5 segond nan Vilaj de Dye, epi Ti Lapli nan Gran Ravin, ki te plis tap fè kidnaping nan, paske se ansyen depite, twazyèm nan ki se Prentan Belizè Lavalas, epi Nanan Cassy, ki te vreman bawon kidnaping nan, epi ansyen majistra Pòtoprens lan ki se Ralph Youri Chevry, ki tap frape trè fò nan kidnaping nan. Men, pou nèg yo fè kidnaping nan, fò yo jwenn sòlda. Paske yo menm yo pap al leve moun nan pou tèt pa yo. Yo kapab ale nan lari an, al ede ti bandi a sapat lan, al idantifye sib lan. Men yo pap leve moun nan, yo pap pote l nan machin yo. Se, fò yo jwenn ti bandi a sapat la pou fè l pou yo. Ebyen m te di, gade sa mèt Lucmane Delille te fè. Lucmane Delille, kèlke pa, li te gen kouraj. pou l te frape ti bandi a sapat la. Men li te konnen kiyès ki dèyè bandi a sapat la. Li konnen kiyès ki otè entèlektyèl zak malonèt sa yo k ap fèt lan. Luc Mandeli di tèt li, premye kote m ap frape, m ap koupe bwa ame nèg yo. Ki sa k bwa ame nèg yo? Se bandi ki pral leve moun nan. Luc Mandeli di l pa p frape kif kif avèk nèg yo, pa p al nan tire bal avè yo. antanke minis jistis li kanpe li bay yon iltimatòm 48 è pou ke tout moun ki konnen kon bon moun nan vilaj de Dye pou kite vilaj la e tout moun wè ke ou kapab di sa w vle de mèt Lucmane Delille depi l pale ou wè son chèf ki pale paske ou kapab chèf ou pa gen otorite. Mèt Luc pa Delil, li chèf el gen otorite. E se sak fè ke ou wè, ou wè zanmi pèsonèl Izo a, alye sur Izo an ki te nan primature lan ki se, ki rele Joseph Jout, ou wèl te fè tout sa kel konnen pou ke li te fè mete Lucmane Delil atè. E aprè Jovenel Moïse, aprè 1 an, Prezidan Jovenel Moïse pral rann li kont ke se la nèg yo te bezwen trennenl. E la yo te pran Jovenel Moïse vre. Lucmane Delil. Alò, pran de konsiltasyon nan men moun jisteman ki ekspè nan sa ki sa nou gen pou wè avèk dosye sekirite nan peyi a. Pase m ap di nou sa onètman, menm si w ap peye nan sitasyon ke l twouve l la, gen de moun ki te kapab ede. Gen de moun ki trè konpetan e ki gen volonte reyèl e ki renmen peyi a. Mèt Luckman pran konsiltasyon yo, yo di mèt Luckman, men kòman l ye, men kòman l ye, se pa afwontman pou l ye. sou alfa avòtman, jan sitiyasyon an twouve l lan, se ti koridò, ti koridò, ou pa gen dwòn, enben polis yo pral mouri. Yo di w ap bare nèg yo, atè, kou sou lanmè, w ap bloke yo la, epi w ap mete yon prezans polisyè e militè kanpe 24 è sou 24. Lucmane Delille jwenn posibilite a, e l te di l klè. L al rankontre avèk responsab e semana lè nou pale de responsab semana se mesye gad kòt yo li di responsab semana map bezwen yon travay nan men w responsab semana mande misye kisa ke nap bezwen e minis li di map bezwen yon prezans polisye yon prezans gad kòt soti nan do site solèy jiska pò la marin. E di map bezwen prezans gad kot sa 24 sur 24. E lod ke map ba ou kelke swa bato ou byen kanot ou wè kap soti kelke swa kote kap pran direksyon vilaj de Dieu, kite l travèse ou selman epi vide bal sou li. Kelke swa kanot ou wè kap soti vilaj de Dieu, pa poze kesyon vide bal sou li. Sa son chef ki pale. Hum. Li di, responsab Semana a, di m kisa ke w ap bezwen an tèm de materyèl. E se la Joseph Jouthe pa t ap janm renmen mèt Lucmane delivre, pase gang Vilaj de Dye ap kidna, l ap kidnape moun pou Joseph Jouthe. Fòk peyi an konn sa, se sa ke m di nou, to ou ta gon komisyon de verite nan peyi sa a. E tonè kraze m lè sa a, nèg yo ap peye pou sa ke yo fè. Paske l pa ka fèt, tout krim sa pa ka fèt an tout enpinite. Sa vle di nèg pap viv, nèg pap, yo pap pini nèg yo. Yo gen kontwòl lajistis. Pierre Esperance la pou di l avè yo se moun pa yo. Bann gang, bann vòlò, asosyasyon malfetè. Enben jisteman, responsab, responsab Semana a, di avèk minis la evidamman, men sa ke m ap bezwen, men sa ke m ap bezwen, men sa ke m ap bezwen. Enben nòmalman pèp ayisyen kap tande nou, kap gade nou la, mèt Luc Mandelil te di misye pa gen pwoblèm, map voye tout sa w bezwen yo pou ou. Evidamman, Luc Mandelil antanke chèf, e, alò nan moman map pale la, son flash de enfòmasyon ke map ba nou, sa ke nou pap beye sa ke nap di, nan moman nap pale la avè w la, Vitelòm Inosan, o ap mennen operasyon nan Pènye. Vitelòm Inosan debake avèk bako lodè l nan komisarya Pènye a. Nan moman n ap pale la a operasyon ap fèt la a, Vitelòm kraze komisarya a plat avèk bako lodè l. Sa se enfòmasyon, flash denfòmasyon. Enfo Bèto alaparèy, pèp ayisyen. Nan moman n ap pale la a, Pènye, komisarya pa kanpe. Vitelòm kraze sa plat avèk bako lodè l. Enfo Bèto alaparèy. N ap tounen sou sa, men an n kontinye avèk sa ke n ap di w la a. Mèt Luc Mandelil voye tout materyèl yo bay responsab Semana a. E mèt Luc Mandelil al kote responsab ti konn gout lame dayiti ke nou genyen an, kolonèl Lesage. Li di kolonèl m ap bezwen yon sipò militè an bakgwawonn avèk polisye m yo ki pral mennen operasyon 24 è su 24 nan vilaj la. Devan vilaj lan, ou di mwen sou Matisan Jeneral, Bisantnè tou sa. Nèg yo debake, yo mande CNE et TPTC materyèl. Ki sa yo bezwen? Se separatè yo. Yo bwote separatè, yo bloke tout aksè ki gen rapò avèk menm yon bisiklèt te kapab rantre vilaj la. epi genyen anviwon 3 blende k ap fè patwouy 24 è sou 24 de Matisan Bisantnè lan nèt san kanpe maten, midi e swa an bon kreyòl. Maten, midi e swa. Premye mwa a. Bandi yo kòmanse plenyen, se te nan moman kowona, o wi nou gen de ka de kolera anndan an, pa ka, nou pa ka jwenn swen pou ke moun yo ap mouri anndan an. Se yon pretèks. Mèt Lucmane Delille di, fòk gen viktim, fòk gen domaj kolateral, efektivman pou nou eradike yon sitiyasyon. Nan tout peyi nan mond lan, kèlkeswa operasyon ame ki tap mennen an, ki kòm se lagè, ap gen domaj kolateral kanmenm. men ap fini pa debouche sou yon solisyon. Èske nou konprann? Ebe, eh evidaman, pèp ayisyen, e, vilaj la bloke nèt, manje pa rantre, dlo pa rantre, medikaman pa rantre, yo fè koupe kouran, anndan an pa gen elektrisite anndan an. Men bandi yo menm pa gen pwoblèm sa, yo gen sistèm enèji renouvlab yo, sa nou kapab rele sistèm pano solèy yo, 24 sou 24 y ap fonksyone. Men gen yon grenn bagay, nèg yo bezwen fimen, yo bezwen vale tafya, yo bezwen manje, yo bezwen dlo, sa pa rantre, nèg yo pa t prepare pou sa. Enben se la nèg yo vin pran nan zip. Tout sa k te gen rapò avèk manje, dlo nan vilaj la, depi sou dezyèm mwa l fini, twazyèm mwa bandi ap plenyen, bandi ap rakle. Yo bloke moun ki pou ta soti nan vilaj la. Yo fè ti granmoun ap plenyen. Y ap montre imaj ti granmoun k ap plenyen, grangou, mizè, pa swaf dlo, tou sa, moun ap mouri. Luc Mardelly nan di n ap kenbe la. Yo rive sou 4 mwa. E se la a, bandi yo ta pral pot pot tèt yo vini an dousè, pa t ap gen yon peta k t ap tire. E se la polis te deside afwonte yo. atravè operasyon, bandi yo pa t ap kapab fè yon mwa ap tire, yo pa t ap jwenn bal pou sa. Yo pa t ap jwenn bal pou sa. Lapolis te ka fè tout tan, fè yo gaspiye tout katouch yo, apre sa mache pran yo avèk bout fèk nan men yo a. Enben, konpatriyòt ayisyen m yo, k ap tande nou, k ap gade nou la a, Mèt Lucmane Delil te vwayaje, rantre misye rantre, li tande gen yon operasyon k ap mennen, operasyon G9, epi Fantom 509, Nèg avèk zam ap pran la rue, misye di son yon ekip teyoris ki pran la rue. Li pat la, li rantre, li pa ta ka non peyi anteke minis jistis pou yon dezòd konsa fèt non peyi. Men Luc Pandelil di son derespektan. Misye pa, misye pa pran nou menm kòm ki la, kòm otorite, kòm anyen. Kòm si nou menm nou se la, nou nan konplisite avèk gang, nou pa moun menm. Misye itilize sa, la e bay, alò la l bay prezidan Jovenel Moïse tout kalite tripotay ki te kapab egziste. pou l fè prezidan konnen ke Lickman Delil gen jwèt pa l ke l ap jwe. Nou dwe konprann sitiyasyon sa a. Li di prezidan, se swa m rete kòm premye minis ou, ou di mwen si w gen Lickman Delil kòm minis jistis ou e premye minis ou an menm tan. M p ap ka rete avèk Lickman Delil, yon nèg ki pa pran lòd nan men siperyè yeyachik li, kòm premye minis. Prezidan Jovenel Moïse te twouve l nan sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil, kote ke li pa t wè. nesesite pou li te genyen pou li te genyen chanje e Joseph Jouthe kom trèt ke li pot ko wè kom trèt li oblije pè Dieu Lickman pou li kenbe Joseph Jouthe e se la Joseph Jouthe ta pral di l'opposition an nou genyen batay la Joseph Jouthe nan ke fin fè tonbe mèt Lickman Delil pou 1 anviron 5 èd tan apre. Tande byen wi, anviwon 5 èd tan apre, Joseph Jouthe mande pou debloke Vilaj de Dye prese prese pèp ayisyen. Tande m byen wi, Joseph Jouthe mande pou yal debloke Vilaj de Dye prese prese. E, egzakteman avèk rapidite, te gen operasyon ki te gen tan mennen. nan vilaj de Dye a pou al debloke vilaj la otomatikman e rapid vit. Nèg yo debloke vilaj la nòmalman. Fini, nèg yo fin debloke vilaj la. Izo, Manno, avèk ekip li, mennen yon operasyon tèt chaje. Le jou menm, nèg yo kidnape 2 moun Epi nèg yo fè fèt, yo pete bal, yo kale kò yo, yo pran plezi yo, yo ri mèt Lucmane, depi lè sa, nou menm nou pa ka pa konnen l, kidnapping nan li rekòmanse nan peyi Dayiti. E pa gen moun ki janm fè pyès efò pou te frennen l. E se sa k fè ke mèt Lucmane Delille, chak lè misye sòti, misye kriye. 2 ran dlo nan zye paske l wè evidamman se otorite yo k ap kidnape pèp ayisyen an nan lakou peyi Dayiti. Enben jisteman pèp ayisyen nou fè rale sa a se pou n ede w konprann evidamman sa k gen la kòm sitiyasyon si otorite yo pat ladan l, enben jisteman lè konsa nou t ap gen tan jwenn yon solisyon ansanm avè l. Se paske ou genyen otorite yo ki ladan l ki fè ke enben nòmalman ou pa ka jwenn yon solisyon avè l, ou pa ka jwenn yon solisyon avèk pwoblèm sa. Si ou pat genyen otorite sa yo kòm vòlò, kòm gang, kòm kidnapè ki o pouvwa a ki nan kidnaping nan, enben jisteman lè konsa ou te jwenn yon fren ki mete nan kidnaping sa. Enben nòmalman, Toujou nan sa ki gen pou wè avèk strateji ki devlope, kap devlope la a, pou ke nèg yo jwenn entèvansyon militè ke yo te swete a, enben jisteman, nap fè ou tande ti deklarasyon sa a, Mèt Lucmane Delille, ki te fè l pou nou, alò ki te fè li pou peyi a, mwen menm onètman, ee, on nèg ka di sa w vle, map di yon grenn bagay. Nou gen plizyè grenn moun, si yo te yon ti mòdèz a fè, ou wè sa k gen la a kòm pwoblèm, nou pa t ap genyen l. E m di nou sa klèman, ou ta gen Luc Mandelil kòm premye minis, chèf CSPN, pa t ap gen Vilaj de Dye, pa t ap gen Gran Ravin, pa t ap gen Ti Bwa, pa t ap gen Je Pèp, pa t ap gen Je Nèf, pa t ap gen rans sa yo nan peyi a. An n tande Mèt Lucmane pandan de twa minit epi n ap tounen pou kòmantè. Enfo Bèto. Crépuscule te pèdi les forces armées d'Haïti e se menm senaryo a kap fèt la a lè nap gade sa kap pase la a. Natirèlman talè a m te tande Jhonny ki fè yon gwo ale e se vre ke se ton pè beni yo te bay teyoris ki lan vilaj de Dye yo, kriminèl sa yo lè operasyon 12 mas la ta avòte e pat gen repons e se sak fè ba la rive la. Donk chak fwa. E delenkan sa yo, kriminèl sa yo, teroris sa yo k ap fè manman, papa, pitit kriye, e lapolis an patikilye gen anpil viktim ladan yo, e yo kontinye ap viktim, se paske pa gen repons. Lè w bay bandi an dwèt la, epi l ap pran ponyèt la. Donk, a note byen, mesye sa yo, yo revoke minis jistis pou yo, notabman mwen menm, yo revoke yon minis afè sosyal, fò n pa bliye sa. Sa vle di ke kèlke pa, yo bay mesye. E se sak fè w wè bagay la pa vanse konsa. Gen de dirijan ki kwè ke se negosye pou te negosye ak gang, swadizan pou te jwenn lapè. E se konsekans sa n ap peye la, jou fè la tonbe nan dlo yo pa jwenn pouri. Paske Leta se yon bagay moral, se yon bagay antinomik, kòmsi lè gen de moun nan Leta ki de konivans, de mèch avèk de kriminèl e de teworis. E malerezman, e se sak fè n ap kreye la konsa, Mesye telman pran peyi an paske a note byen lèm te minis de konsa k lapolis nou ta ansèkle mesye yo nou tap ansèkle pou n fè penetrasyon enben sa wè yo fè la yo retirel ebyen yo bay mesye yo on pen beni e yo konprann mesaj la trè byen e sak vin pral pase e strateji ke n te itilize a se li yo itilize kont sosyete a se li yo itilize kont lapolis a sa yo bandi ap fè tout peyi ansèkle gade kanaran. E delenkan sa yo tap fè Madison avèk zam nan men yo, yo tap agrese moun nan tout peyi an, m di m pat la, m tounen m mete an defi pou refèl ankò, se pa posib, Ayiti pa yon repiblik bananyè, n paka tolere dè delenkan kap fè Madison avèk zam, kap agrese moun, kap entimide moun. Anben 50 tan pli ta m tonbe, se sa se pat yon sekrè polichidèl, minis afè sosyal. 2021 lèm fin tonbe yap fè manifestasyon yo di pap regle anyen mesye bandi yo pran lari etc lan demen revoke yo m kwè sonje sa donk sa vle di ke tout bagay sa yo seli k mennen nou la donk leta deraye leta fè deraye deraye moral ke leta te dwe genyen an se pa li k fèt e se kri esak fè kriminèl yo gen tout fòs sa yo donk lòt peyi m poko janm wè yon peyi sou latè ke leta sosyal règle. Se sèl Haïti m wè bagay sa men se pa Haïti avan an se Haïti d'aujourd'hui an ki mete peyè nan sa paske si Haïti m tap grandi an si Haïti kem te grandi an si se Haïti sa ki te la nan laj mwen la m patap rive donk sa vle di ke m patap sa m ye la sa vle di ke lè mesye yo kraze peyi an se pa Haïti sa m te wè Haïti ke m te grandi, ke m te fèt ladan l lan. Se yon bagay malere, se yon bagay grav, se yon bagay lamantab k ap pase la a, paske se yon bagay revòltan, men m kwè ke sosyete a pa ka rete kwaze bra pou n ap kouri pou bandi, pou n ap kouri pou kriminèl. Se pa nòmal, fòk gen yon bagay ki fèt, paske nou tout pa ka sot, nou tout pa ka kite peyi an, nou tout pa ka pati. Se fo. Se peyi a n gen, fò n fè yon bagay. Se pa nòmal, fò n akonpaye lapolis la, fò n sipòte yo. Se pa nòmal, se pitit nou yo ye, nou pa ka tolere yon bagay konsa. De moun ki pa itil peyi a anyen. Des microbes social et des ravin des maegouin e mesye sa yo di peyi sosi tan anyen se dèy se kri yap fè n kriye sèlman se revoltan bagay sa nou paka tolere bagay konsa ankò si swadizan gen leta la fòk gon bagay ki fèt nou paka tann gon bagay konsa y a pas de privilège sans responsabilité si w moun gon fonksyonè sou radio fòk ou fè yon bagay ou pa tande plas la nou di anyen. E komsi ryen nete, komsi polisye chen yo pa moun yo ye. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Se pa nòmal bagay sa. Sezi je pran responsablite yo. M pa ta swete gon rebelyon ou mitin li fèt nan lapolis la paske sa te fèt sou la sou lè fòs zame dayiti malerezman sou prezidan Prosper Avril ou ta vwe asiste de sòlda k ap arete de kolonèl de kòmandan distri de kapitèn de majò e transfere nan gran ka jeneral avè chemiz sou yo. Nou pa ta swete rejis sa ankò. Mesye Bandal, nou swete ke dirijan pran responsabilite paske lapolis a el sèl pa ka rezoud pwoblèm sekirite ki gen la a. Paske lè w ap pale de sekirite, ke nou toujou di, ladwann nan sekirite, kolektivite yo nan sekirite, donk CSPN nan patikilyèman ki kwafe polis lan. Donk sa vle di ke lapolis li menm paka bay tèt li mwayen lap resi tankou yon bebe ou voye lekòl si w pa pran swen timoun nan w pa bal manje w pa ka li pap ka bon rezilta donk sekirite a pa yon priyorite depi apre 1986 depi patikilyèman lame destabilize demobilize e depi lè sa leta dayiti kraze pa lame se m ta ka di se se se se la patri. Menm nasyonal ki sote, ki sape e depi lè sa a peyi an peyi an ap lonje li pa janm ka wout ankò. Donk brèf sa vle di ke sitiyasyon gen la tèlman gwo nèg lapolis pa ka fè l pou kò l. Bon lè w ka di tout enstitisyon yo kraze se lapolis an tan byen ke mal se li k kanpe la a. E si n kite l ale nèt kounye a nou sibi nèt paske tout enstitisyon kraze. Lajistis ke mwen menm m fè pati de li an kòm avoka se yon jistis ki mòt. Ok donk se konnya la m wè se SPJ ap fè ti bagay la msye ksite yo kanmenm men gang pran anba depi lè n konnen yo la a di ke kabinè tout avoka fèmen si youn nan metye k pa plis kou majorite konfrè yo pati donk sa vle di ke se yon peyi kalanbo se yon peyi totalman kraze men sèl lapolis la tande ke malgre tra men si l kraze si tout moun yo ale a kisa n ap met la konnya la ou imajine w leve yon maten w jwenn tout komisarya tout polisye kanpe ou wè sa k rive. Ou wè ki viktwa gang teworis sa yo pral genyen? Donk sa vle di ke fòk dirijan yo fè yon bagay, paske a chak fwa polis yo ap tonbe konsa, se se se yo vin pèdi konfyans nan tèt yo, se se se peyi an k ap peye lèfrè. Donk sa vle di ke lapolis an li menm, pou l an konfyans, donk sa vle di ke a chak fwa bagay sa fèt, pa janm gen repons. Tout tan se nou kap kriye se pa posib lè la polis pa konn fòs legal se li kap kriye pou bandi kèk ap kriye pou bandi kote w wè yon bagay konsa se sèl ayiti k wè yon bagay konsa donk se inakseptab bagay sa fòl fini paske pasyonè yo pa jwenn repons pwopòsyonèl a sa yap fè a avèk aktivite kriminèl yap fè a la o gran mo lè gran remèd nou paka tolere yon bagay konsa m tande yap di lapolis eksetera leta fèb leta pa konn fèb lè okenn peyi sou latè se sèl mesye yo k afebli leta se yo k rann leta fèb. Leta pa konn fè, bra leta long, pa gen bal konsa kouman leta fè, lè n te fè manba vèt se pa avèk pa polis n te fè, e pa blan k te fè l non, se nou k te fè l, paske te gen volonte n te gen estrateji n te gen vle pou n te fè l, pou sa pa ka refè l ankò, paske volonte a pa la, mesye se afè kòb yo vin regle pa peyè yo wè, men sa yo bliye ke to ou ta ap viktim de dezòd ke yo kreye a. E nap di madichon ak tout moun kap kolabo avèk gang, avèk kriminèl kap bay gang tete, ki met peyi an nan eta sa. Se pa peyi sa a nou te fèt ladann nan. Bon peyi Ayiti sa a ki gen bon solèy sa a ke mesye yo kraze a, sa revòlte m e sa fèm mal anpil pou wè nan ete sa nan eta sa a mesye yo kite peyi a. E se pwòp Ayisyen ankò se difisil ye. E tankou m ta di w Fayouk mwen di si w vwazinay la vin nan bouki dlo pou l vin ede w, e ou paka di w pa bezwen, nan difikilte, leta twò bezwen sa. E èd lan antanke manm onu manmwea men gade blan se lan betiz yap pase nou yo pap fè anyen pou nou fòk nou teni kont de sa donk si yo tap fè tap fè pou nou deja donk sa vle di si nou pa degaje nou fè pou nou degaje nou fè sa nou konnen yo pap fè anyen pou nou ou wè gon plan gen yon konplo kap gen la a vle di ke se youn kap tiye lòt konprann sa kap pase la a wi. Si se lòt peyi te plizoumwen gri bon sanble avè yo, yo tap gentan fon bagay pou nou. Yo pa sou bò nou. M kwè ke otorite yo la fò rann kont sa. Si yo tap fè yo tap fè pou nou deja. Yo fòn rann kont de sa. Se se sou fòs nou pou n konte. Se inite pou n fè, se solidarite n fè antre nou menm, nou frè, nou sè ayisyen. Pou nou demake bagay la. Pou ti gwoup de vagabon, de delenkan e santi l mete tout e sosyete ajenou. Pedi. De move. Nou fin tande ekstrè ke, ekstrè deklarasyon, alò, ti ekstrè entèvyou sa ke Mèt Luckman Delil te fè avèk Johnny Ferdinand. Banm pèmèt nou tande sa nan yon minit. Dènye deklarasyon ke Mèt Luckman Delil te fè nan Ministè de la Justice suite avèk sa k te pase nan peyi an, lè Fantom 509 t ap anvayi, Mèt Luckman Delil te di l pa posib yon gwoup nèg ap pran lari avèk zam, mouvman teworis, tout bagay, gang, ap pran lari, fè manifestasyon, misye di l pa t la, l rantre. Sa vle di lakou a, pa t gen granmoun, granmoun rantre, enben dezòd la t ap fini. Joseph Jouthe te twouve ke se yon derespektan e ke aswit avèk deklarasyon sa a, fòk li met misye atè. Ann tande sa. e delenkan e santi l mete tout e sosyete a ajenou. Vle di, de move gou sa a nou pap aksepte l. Kòman de delenkan k te dwe lan prizon, epi se yo menm k ap simen latèrè depi yon bon bout tann nan peyi a. Nou mande Lapolis Nasyonal Dayiti pou yo fè lan tout sa k lan atribisyon yo, sèvi e pwoteje, pou yo trate mesye sa yo kòm de bèt sovaj, e se bèt sovaj yo ye, fòk yo ba yo sa yo merite, kòm delenkan, kòm kriminèl. M kwè pa gen okenn sosyete k toleran yon bagay konsa. Bagay sa revòltan. Nou pa ka aksepte l. Kòman dè bandi envesi lari Pòtoprens pou gen leta pou n aksepte yon bagay konsa? N ap di lapolis, frè polisye, polisyè, yo prete sèman pou yo sèvi. sitwayen e sitwayèn avèk lonè e diyite. E nou kwè ke nou pa ka kontinye tolere jan de plezantri sa ankò. Pou yo mete delenkan sa yo hors d'état de nuire, pou yo trake yo, e defere yo a ki de dwa. O gran mo, lè gran remèd. Bandi, vagabon, lan tout sosyete, yo mete moun sa yo ò deta de nwi e k ap fè sosyete a soufri. Operasyon Kwazin ap touye m, nou nan vòlè. Ebyen, se deklarasyon Mèt Lucmane Delille ke mwen menm m konsidere kòm chèf e ki gen otorite lè l nan pòs li. E onètman, si nou gen moun sa yo ki gen karaktè sa yo, e ke lè l pale menm bandi an, kè bandi an sote. Paske ki sa k pase? Pou w trake gang e nan peyi, lè teworis, lè bandi ap bay pwoblèm nan peyi, pou trake gang antanke otorite, fòk ou pa gang, fòk ou pa nan gang, fòk ou pa nan vòlò. Èske w konprann? Fòk ou pa, ou pa, ou pa de konivans avèk gang nan. Men jodi a, imajine w, chèf polis ki la a, ki rele Frantz Elbé, li pa yon sekrè pou pèsòn. Misye se zanmi Vitelòm inosan. E jodi a la, imajine w, Vitelòm al kraze komisarya, komisarya leta, komisarya lapolis, li fè polisye yo dezète kite komisarya a, li pa jwenn yon repons. Jodel twouve ke batiman an, espas lan ki pentire ant ble ou di mwens e blan, li deranje li lè solda yo ap pase yo pa ka wè l. Li pran bako lodè li, paske pa bliye Vitelòm gen bako lodè, li debake avèk solda l, maten an la menm Vitelòm fout kraze sa plat. Èske ou konnen l ap jwenn yon repons? Jamè li p ap jwenn yon repons. Paske. li rele Vitelòm Inosan paske li se zanmi chèf polis la, paske li te ede chèf polis la touye prezidan pou chèf polis la te ka vin chèf polis, paske li te ede nèg yo touye prezidan pou yo te ka pran pouvwa, pou li te ka o pouvwa. Jovenel fristre. Nèg yo te konn atake l, kraze bilding li, li te mande pou yo dedomaje li, li pa t ko dedomaje l, li bloke lari, li touye moun, li kidnape anpil moun. Jovenel deside poul fon lòt travay e lap travay avèk nèg yo men kiyès lap touye se polisye paske depi nèg yo nan objektif lan depi militè rantre vide lòm ap gon fasilite pou yo fè pou yo bali fè sa nou kapab rele amnisti pou li blanchi li yo pou mèt li sa e konpwomi an li refèt Nenel Cassy men nan kou avèk vite lòm nan moman ap pale avèw la se bon zanmi vite lòm yo alèz nan moman ap pale avèw la. ok jwèt André Michel la vitelòm ap fèl pouli pou le moman jwèt Nenel Cassy ya vitelòm ap fèl pouli jwèt Boulos la vitelòm ap fèl pou yo jwèt Dimitri Vorbe lan Jean Marie Vorbe vitelòm ap fèl pou yo jwèt Frantz Elbe ya vitelòm ap fèl trè byen paske vitelòm ap touye polisye yo pap al mennen operasyon pou demantle vitelòm tande vitelòm enpòtan. Ekoute byen, Vitelòm di sa, di sa pou peyi an, tout moun konnen ke ou se nèg a zam e ou te kanpe ansanm avèk lanmò san jou, di w se nèg a zam ou pa janm jwe, tout moun konnen ke w gen zam ou avè w. Vitelòm inosan. Ou ka, ou ka petèt, jan peyi an, jan nasyon an, jan ke y ap fann ou nan medya, nan medya tradisyonèl nan peyi Dayiti a, si l pa sa, di l pa sa. Vitelòm gendwa pa fè 100 kidnaping. Vitelòm gendwa pa pa fè 200 kidnaping. Si gon gwoup polisye k ap fè kidnaping, di men tèl kidnaping ki te fèt, se yo ki te fè l. Ou menm Vitelòm, èske ou pa fè kidnaping? Bertho, Se youn nan rezon ki fè m di w moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, se paske l pa kwè nan tèt li. Trè byen. Ok e mwen te dil avan ke m te pale avek li lanmò m pa la zo m pa la lapli nou te gon lyen e m dil ke nou te gon chita pou nou te kreye yon se s kon apèl yon forum de fantom lè sa nou te chita avek de wo grade. Site. Tèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Site non. Mwen te di l yè nan pwen près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvèneman sa la. peyi an, dyaspora ayisyèn nan kap soufri, ki konnen ke nan ki nivo yap detwi jèn gason nan peyi a, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòrèt lan, yap di a, kòmsi yap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin fèt ansanm avè l. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi w. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk Ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Chita a Mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la, se fè pati de manm. Kiyès ke, wap pale direktè aktyèl ki pa, ki pati? Direktè de la polis. Sa vle di Frantz Elbé. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé. Frantz Elbé. Ok sa fè 3. fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm, w ap pale laverite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf di CSPN. Ariel Henry. E nou chita avèk le ministre de la planification. Sa vle di Rika Pierre. Rika Pierre. Trè byen. E nou fè divès rankont o nivo Dèlma 75. Nan ki baz? Nan ki lokal? Kay en ex depite. Dep ki depite? Depite Senril. Senril? Depite ki? Nou chita kay depite Senril, nou chita kay Gary. Trè byen, e se te egzakteman deklarasyon sa lò sa li enpòtan, l ap deranje Dimitri Vorbe, e Dimitri Vorbe pral gade la, ti vòlò san sal gang, ti vwayou, kokorat, l ap gade, m konnen l p ap fè w byen lè yo fè ti rapèl sa pou ou, lè yo fè ti rapèl sa, e pou nou, Nenel Cassy p ap kontan tou, restavèk, e ti chyen sal yo rele André Michel la, li p ap kontan, li p ap kontan. E jodi a m ap di polisye yo. E si nou respekte tèt nou, fòk nou ta pran yon desizyon. Paske imajine ou, yon grenn André Michel egziste, 3 polisye asasine nan Métivier nan Pétion-Ville, nan komin Pétion-Ville, youn kidnape. Men kounye a nèg yo ap mande 500 mil dola ameriken kòb, kòm si m ta di w poko janm kon moun nan fanmi moun sa yo k manyen kòb sa. 7 polisye asasine nan depatman Latibonit. Kiyès ki alabaz operasyon sa yo? Se mèt André Michel. Nou menm ki se de polisye. Men tande byen. Nou aksepte pou nou mouri pou yon grenn nèg yo egziste pou l ap touye yon kantite nan nou kon sa? Eske nou pa gen operasyon ke n ka mennen? Menm arete li. Menm arete l, pran ni, e pran yon wòch la mete de boul grenn ni sou yon wòch kòm si kraze grenn ni. Nou pa ka kòm si, nou pa ka mennen operasyon kòm si, menm si petèt m pa konnen mwen menm. M pa gon fòmil pou kem ta ba nou pou n ta fè yon bagay men si e pèp la m gen fòmil lan deja paske m di pèp la file manchèt li de bò chèche tèt nèg sa yo retire l de kò yo pou yo sispann reflechi mal men ekoute nou se de polisye nou gen zam nan men nou yon nèg planifye bay yon ide epi l di al egzekite l kisa yo fè asasine polisye jis paske yo bezwen entèvansyon militè ou kite nèg sa ap viv mesye polisye nou sanwont anpil nou pa respekte tèt nou. Nou pa respekte tèt nou. Enfòmasyon an tonbe, nou dwe fè pale, nou dwe foti pale de li. N ap gade imaj la la, efektivman, Vitelòm Inosan debake nan komisarya Pènye, men sa l fè, ok, nou kapab wè l la. Men sa ke Vitelòm Inosan fè, ok, sa e komisarya Pènye a. E ti baryè a, lè yo fin kraze tout pati a nèt, se yon komisarya m konnen tou wi, m konn pase devan, m konn Pènye byen, ok, e m konn Pènye. Vitelòm kraze l plat atè avèk bako lodè li. E sa k fè l fè sa? paske zanmi l deje lapolis Frantz Elbe deje lapolis ok zanmi l deje lapolis pa gen operasyon wap wè l fin fè sa la menm pap gen operasyon pap gen CSPN kap fèt pap gen yon DG kap di koza fò n pral trake Vitelòm non imajine w byen lapolis gen blende Vitelòm a sapat. La police gen pil M 50, Vitelòm pa gen pil M 50. Kòm si nou panse la police, ou panse Vitelòm gen plis sòlda ke la police? Kounye a la police ap di w wi, nou pa gen blende, nou bezwen elikoptè, rans. Rans kap fèt. Vitelòm se yon bako lodè, li pa blende. La police gen bako lodè ki blende nan yon nivo anraje. Vitelòm ap mennen operasyon. Solda l yo atè, nèg sou bak Golodè y ap kraze komisarya. Lapolis pa ka vin bay Vitelòm on frap la a. Sa vle di ki sa? Paske chèf gang nan se li k nan tèt lapolis la. Pa ka gen operasyon kont li. Menm jan nou wè prezidan Salvadò Asoil di l dènyèman. E ki se mesye Boukele. Nou Boukele, Boukele ki sa sa? M pa bon finalman. M di non an, n ap konprann. Prezidan peyi Salvadò a, ok, m renmen misye anpil. Misye menm pwopoze menm pou l ta bay yon sipò avèk peyi Dayiti ke nèg yo pa p janm aksepte. Pou l ta mete yon, pou l ta mete yon biwo nan peyi Dayiti pou l ta ede lapolis jisteman jwenn yon fòmil pou yo ta demantele gang yo. Men Ariel Henry ri, Boulos ri, Dimitri Vorbe ri misye. Yo di misye, kote w pral vin la a? Han? Ou sot arete 60 mil gang, ou touye nenpòt 4 mil nan peyi w, nou pral kite w ti gang nou gen la nou pral kite w touye yo? Lè w touye yo kouman n ap fè kidnaping? Kouman nap fè rich? Lè w touye yo kijan ke nap fè kontwòl ki kontwòl dwàn yo? Kijan nap fè vòlò eleksyon? Yo pa tap janm bay prezidan peyi Salvadò a chans sa. Misye tap bi, misye tap trè bon pou nou. Bon misye ta di l tap vini jodi a tonè kraze m se mwen ki pou ta fè l vini, m tap di misye vini deja. Pase pran m epi nou debake nan peyi a. Ou konprann? Lè yap di kòmsè, kesyon pa entèvansyon militè, ki pozisyon Bèto sou sa? Pozisyon Bèto sou kisa? Wi. La polis nasyonal dayiti bezwen yon sipò, yon sipò militè pou vin demantle gang. Ki sipò ke li ye? Si n ap gen 2000 militè k ap vini, k ap vin bay fòmasyon avèk de polisye, kòm si prepare inite de lit yo ba yo fòmasyon tèt chaje, an sipò avèk ti kout ti kout lame ki nou genyen an, ede nou jwenn materyèl! Si w ede nou jwenn materyèl, nou pa bezwen militè non. Ede nou jwenn materyèl, mete polisye an konfyans, epi retire, kraze ou eta majò vòlò gang nan, nèg alye vitelòm fantom seksyon 9 sa yo nan tèt, nan tèt e la polis lan, retire yo pou nou. Otomatikman w fè l. Pa gen lòt solisyon non, pa gen lòt bagay non. M gade nou, banm di nou grenn bagay. Ou wè vitelòm ki la a? Gen moun nan peyi a, gen ayisyen nan peyi a. Si se yo menm ki rive otimò dèzafè, vezi ke nan tèt leta a. Y ap di Vitelòm yo bay Vitelòm 3 jou pou Vitelòm depoze lazam. Li pa fè l l ap mouri avèk tout ekip li. Gen moun nan peyi an pou sa. E gen anpil Ayisyen ki nan dyaspora ayisyèn nan k ap soufri. Ki gen konpetans e ki renmen peyi a. Ki te ka demantle gang sa yo nan mwens ke 3 mwa nan peyi a. Tout gang yo nèt. Avèk sa ke nou genyen kòm mwayen nan peyi a. Nap peye vi nou pa gen materyèl, nou pa gen sesi, nou pa gen sela. Bandi a, sa bandi a genyen? Bandi a avèk 2 zagol nan peyi dayiti. Yon polis, yon militè, se metye zam ou kòmsi ou chwazi pou te fè, enben ou aple pou riske la vi ou pou pwoteje moun de byen yo. Pou pwoteje popilasyon sivil la. Ou ka mouri nan egzèsis fonksyon ou. Nou pa gen dwa livre ou a la boucherie. M kòm si m ta di w, monte yon operasyon pou n voye al mouri pou n kapab jistifye yon demand dèd militè ke nou ke nou vle. Nou pa fè l konsa. Avèk moun de byen, w ap riske lavi w. Ou pral met pye w atè. Ou pral vide bal nan bouda vagabon yo. Se konsa ke li ye. Ou chwazi fè metye zam, anben w aple a pwoteje e sèvi. Pa vin plenyen, vin ranse. Ou te chwazi al fè lapolis, ou te konnen se pou pote zam, zam se touye l touye. Zam se pa lavi l bay. Zam se eradike gwoup sa a, fout vide bal sou sa a, epi pwoteje kantite sa a. E sa zam la pou l fè, nan tout peyi nan mond lan. Zam pa chiko, e pa manje yo manje sa. Ou chwazi kòm polisye pou fè metye zam, e men jisteman avèk fanmi ou, asume responsabilite ou. Men sof ke, sa ki enpòtan, ou dwe gen des otorite ki la, ki pou pwoteje ou tou, ki pou jere, kòm si m ta di ou, lè ou, lè pa egzanp ou ta tonbe ou di mwen si w ta blese nan egzèsis fonksyon ou, fòk yo la pou yo kapab jere sitiyasyon an. Yo pa pral lage w pou kont ou. Fòk gen leta pou sa. E pa vòlò, gang, franse elbe, zanmi vitelòm. Mwen menm franchman, yon nèg yo ta di Bertho monchè, ou fòk ou respekte otorite peyi ou bagay. Wi, mwen menm se yon nèg, yon nèg mòn mwen ye, nèg mòn ou konnen, lè w leve avèk granmoun nan pwovens. Ou se moun ki tap ki ta sipoze pi respekte moun sou latè. Men non, m pap respekte moun kap detwi lavi moun. M pa kab di ap respekte gang ki te mete fantom 609 sou pye, boule machin moun, boule biwo leta, touye prezidan mèt la. Pa ka, kòman m pral respekte, ou pa respekte lavi moun, kounyè m pral respekte w pou m manke w dega? Non, bon pa anyen. Bon, son mank de dega pou tèt pa w. ou son vagabon, son vwayou, son vòlò, ou son mèmèdjè lan, ou antre nan tout konpwomi pou kapab fè klas politik lan plezi, pou jis paske pou te rive deje lapolis. E efektivman, ou jwenn benediksyon an vre, nou touye prezidan mèt la! Nou vin ap mande pou respekte, an mwen menm nèg mòn, pitit peyizan. Jovenel Moïse nèg mòn, pitit peyizan. Nou touye Jovenel Moïse, kòm si mwen m ta prezidan, m te gen pozisyon Jovenel Moïse te gen an, byen ke m pa t ap menm jan avèk Jovenel Moïse, tonnè kraze m nou pa t ap la! A wi, nou pa tap la. Mwen m pa tap menm jan avèk Jovenel Moïse. M pa tap ret kwè ke m ap tounen vin kandida ankò, blablabla, m renmen pòs. Dayè m konn di m pa tap menm renmen pòs la menm. M tap renmen jan ke m ap vide nou atè grenn pa grenn, paske pou m sove 11 milyon oubyen 12 milyon moun nan. Se yon responsabilite. Antanke prezidan de la Repiblik, m gon pèp ki ban m manda. Yo ban m manda pou ke m pran desizyon nan non yo. Enben m tap pran desizyon difisil yo. Jovenel Moïse tap fèl, li tap fèl a mwatye. Yon prezidan tankou Jovenel, nou peyi kowonpi, yon peyi ki gangrene avèk la koripsyon, jisteman patap ka, ou pa ka fè batay a mwatye. Wap fon batay, ou ka kite palè nasyonal direksyon penitansye nasyonal dwat. E sa pou ki nan tèt ou kòm prezidan. Ou ka kite palè nasyonal, mou pre direksyon penitansye dwat. Ou pdiomwens yo vin pran w yal mete w nan prizon bay lanmè wadèvè. Men lè sa w konnen w kite w pèp ap viv avèk tout kyetid li, tout respè li, kòmsi m ta di w avèk souri o lèv kote ke y ap viv yon klima ki kalm, ki sere, ki nòmal ke tout peyi, ke tout pèp sou latè dwe viv. Men Jovenel Moïse ap trake yon gwoup nèg li frape, Dimitri Vorbe gentan pete kouri, li konnen sa yo epengle l la, sa yo endekse l lan, li enplike ladan l vre, li pete kouri, li di l pral goumen a distans. Ou kite l kouri avèk tout lajan l. Premye sa pou w te fè, ou met kòd nan kou l san ne, lè l pete kouri l ap rakle, epi ou fout friz tout akawont li. Ou mande blan an, ou di l, ou di blan an, pran mwatye ban m mwatye. Li la, lè l pa gen, li pa gen kapasite pou l al goumen kont ou. Men imajine w Dimitri Vorbe, ou kite Dimitri Vorbe pete kouri, Don Kato atè a. Si w pa gentan pran l, pran tèt Don Kato. pran tèt John Joel Joseph, pran tèt René Monplaisir, pran tèt restavèk li yo, paske yo se bwa ame li. Pran tèt Paul Denis, pran tèt Joseph Félix Badio, yo pa t ap gen tan touye yo kòm prezidan. Mwen m ta prezidan pandan 3 mwa, tonnè boule m, peyi a chanje. Klè! Peyi an chanje. Lè nou wè m vin avèk operasyon yon pèl, yon bwèt, yon balè a, li t ap fèt a tou lè nivo. Wi kap fèt a tou lè nivo, paske tout sak senbolize fatra nan peyi dayiti, nan men jisteman nou ta pral pwòpte espas sa, klè, nou klè wi, André Michel son fatra, li tap nan poubèl, Nènè Cassy son fatra, li tap nan poubèl, Ariel Henry son fatra, li tap nan poubèl, Martelly son pil fatra, yon fatra labou dlo santi, li tap egzakteman nan teritwa kote poul ye, eske nou konprann, gen de moun ki paka viv nan kote moun ap viv. Bondye fè w pou w viv nan mitan moun, enben ou pa chwazi viv tankou moun, enben kèlke pa, nou pran de dispozisyon nan non majorite a pou ki nou mete w yon kote pou machin pa frape w, diwens ou pa p janm egziste ankò, paske respire w ap respire nan lè a sèlman, kèlke pa ou, popilasyon an santi ke ou polye lè lan. Enben nou dwe fon fason pou kò pa la. E sa ki enpòtan wi. Solisyon difi, alò, desizyon difisil ki pral debouche sou yon solisyon dirab. E se sa ki enpòtan, batay pou ou chanje peyi ki gangrene avèk la koripsyon pa janm fasil. L ap fèt sou san, l ap fèt kòmsi nan pil kritik, èske w konprann? E moun sa yo, minorite ke w pral batay kont li a, se de moun ki toujou pi rich yo, e konsa ke l toujou ye nan tout peyi nan mond lan, e yo k toujou pi rich paske se leta a ke yo kenbe, y ap prije tout sa, paske pa bliye nan tout peyi sou latè se leta ki dwe milyonè a. e li tak pou bòs la men lò nan peyi mesye tande byen se yon gwoup nèg ki nan peyi a se yo ki pi rich kisa sak fè sak fè yo rich la leta yo gen kòb pase leta pou nou fè eleksyon se blan ki pou ba nou 50 milyon dola ameriken 30 milyon dola ameriken men pa konsekan gounen kap lwe leta elikoptè l ap fè 25 a 30 milyon dola meriken pa mwa. Yon grenn nèg. Nou bezwen fè eleksyon, nou bezwen 30 milyon, nou bezwen 40 milyon dola meriken. Se kominote entènasyonal la k pou ba nou l. Nou imajine kò se. Pa gen otorite. Èske w konprann? Gen, nou gen chèf, men pa gen otorite. Pandan ke leta bezwen 30 a 40 milyon dola meriken pou l fè referandòm konstitisyonèl, ou tande se blan ki pral bay li, enben ki sa k pase? Gon nèg nan gaz la k ap fè 42 milyon dola meriken pou tèt pa l. Pou nèg ki nan kouran an kap fè 12 milyon nan nan alò ti vòlò sa, ti sangwen sa, ti gang sa, ti kamikaz, ti masisi yo rele Dimitri Vòb la, ti kidnapè sa, lap fè 12 milyon dola ameriken nan Sogener, plis 8 milyon dola ameriken nan edh kòm kòm ògàn de kontwòl, ki se pa enèji, nan peyi an, epi jisteman sa fè 20 milyon pou tèt pal. Leta bezwen 40 milyon dola meriken, n ap mete dòl kwi nou la pou chak peyi, Kanada ap bay yon pati, Lafrans yon pati, Lèzetazini Damerik t ap bay pi gwo pati an. Nou twouve l nòmal? Èske n konprann yon peyi fonksyone konsa? An, Ayiti pòv, Ayiti pòv, epi Boulos ap milyadè. Milyadè. Ayiti pòv Ayiti pòv Jilbè Bidjo gen gen jwenn posibilite pou l fè lajan nan peyi Dayiti pou l vin gen pi gwo konpayi kòmsi kòmsi m ta di w pi gwo konpayi gaz nan Dominikani nan ja nan peyi Jamayik a ou twouve l nòmal Ayiti pòv Ayiti pòv Ayiti pòv epi w jwenn laklas politik ayisyèn e kòmsi m ta di w klas dominant gang nan sektè prive asasen an jwenn 1 milya 500 milyon dola ameriken pou vin envesti nan imobilye an Dominikani Ayiti pòv. Ou vin konstwi bèl building pou fè Airbnb, w ap fè bèl lotèl an Dominikani, w ap fè la Dominikani bèl, men w ap fout kraze peyi m nan, ou kraze leta m nan. Ayiti pòv, Ayiti pòv epi chak nèg po lanvè nan Petyonvil lan, kèlkeswa machin ki sòti ak, nou pran si machin avan ane machin nan sòti a yo ki ta gen nan pakin lakay yo nan peyi Dayiti, Ayiti pòv, epi on ti Ayisyen depi l gon ti machin demi li pa ka dedwane l, dwàn nan nan men nèg yo, ke nou ta touye m kòm prezidan dimil fwa. paske nou pa tap egziste. E m klè sou sa. E jodi a fòk Ayisyen di tèt yo klèman, apre asasina prezidan Jovenel Moïse, e men se dènye asasina pou n genyen nan peyi sa a. Moun ki fè l yo, nou dwe fon fason, menm si nou pa gen tan pran tout, men si yon 4 grenn nou jwenn ladan yo, fòk nou pran yo, al sou plas konstitisyon an, sou chandmas la, pou n ap lenche yo grenn pa grenn, avèk kout manchèt nou pèp Ayisyen, fòk nou fon egzanp. Depi n pa fèl m garanti nou kap gen yon gwoup vagabon kap soti la Siri, o Liban, Palestin ap vin nan peyi ankò, ap vin tiye prezidan vin fè nou pè, akapare leta, yap vin restavèk yo la. Èske w konprann? Fòk nou pran kat grenn politisyen epi pou n pase yo alenfinitif. Efektivman! Epi nap jwenn yon solisyon dirab. Yon de kòmsi, paske tande byen, Mwen m pa gen pyès mouvman ponpye ke m pral anonse. M pa gen, m pa p envite nou pou n al debouch, pou n al fon fon operasyon, kòm si m ta di yon operasyon ponpye ki pral bay yon solisyon a kou tèm. Non. Tout sa ke m ap pwopoze, se de bagay kòm si m ta di w a lon tèm, kòm si yon batay ke l ye, ki pral debouche sou yon solisyon, kòm si m ta di w, an pèmanans. M pa gen m pral di nou la jodi a la, wi, e tèl bagay, fè opera, nan. Madan dife kap mba nan mba nan mouvman dife pay kann nap fè operasyon kanson nan tay gason pa kanpe nou fèl son responsabilite se batay peyi ki nap fè e se avèk anpil plezi alò se avèk kè kontan jisteman ke nou toujou fè efò pou ke nou nou monte la nou vin fè ti pale ansanm avèw bon bon enfòmasyon e e avèk sa ke nou konnen e jisteman fè analiz yo fasilite konprann sa kap pase nan peyi an mye ou konprann nou menm responsabilite paw lan. Se gen emisyon sa a, fè telefòn Dimitri Vorbe pa sispann sone avèk notifikasyon, pran l pataje l sou tout gwoup Whatsapp, tout gwoup Facebook, avèk zanmi ki nan kontak Whatsapp ou, pataje l tout kote pou rann Dimitri Vorbe pa alèz, rann Boulos pa alèz, rann Bosan, rann Bidjo, lè Konventon, lè Dragon, lè Akra, lè Meuse, rann yo pa alèz. Fè sa! Ou kapab fè l avèk notifikasyon sa a. Pran link sa a pataje l sou tout Facebook, tout tout, sou tout tout tout Whatsapp ou konprann. Kenbe la pa lage. M renmen nou anpil e. N ap kase randevou pou yon lòt emisyon ki pral pase sou platfòm pa nou an ki se platfòm Youtube Info Bertho a kòm dabitid. M renmen nou anpil. Kenbe la pa lage. Pa bliye pataje, kòmante, like, abòne. Yo rele nou Info Bertho. Nèg andeyò ki agwòg pa janm pè vapè. Kenbe la. M renmen nou anpil.